Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay yo pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan sa kap pase aktyèlman la nan peyi Dayiti. Ebyen nan kad emisyon sila nou pral fè yon pale la konsènan de lanmò Erik Jan Batis. Nou konnen Erik Jan Batis li menm se yon nèg ki pa pote pantalon l pou bèl twal. Erik Jan Batis se yon moun ki tap milite pou yon chanjman. Nap pale de yon chanjman sistèm kap trakase bil peyi. Dayiti. Ebyen nan kad emisyon sila a mwen pral pèmèt nou tande dènye fwa Erik Jan Batis li menm li te pale nan emisyon pa bliye Erik Jan Batis li menm an deyò de biznis ke lap fè avèk politik Erik Jan Batis li menm li gen ti emisyon pal li fè Emisyon sosyal, politik, Eric Jean Baptiste li menm yon byen yon pèsonalite ki tap evre nan plizyè domèn nan peyi Dayiti. Antouka, ann tande dènye fwa Eric Jean Baptiste li menm li te pale nan kad yon emisyon. Sak fè zizye yo bat la? An mezi yap fòse popilasyon an bwè dlo kolera okipasyon teritwa peyi a, tout moun ki gen tèt yo sou de zèpòl yo, ki konnen ki longè rejiman yo, kote yo kanpe, tout moun ki se bon patriyòt, di yo bezwen travèse move pas dlo santi a, pou rapousiv ale nan tèt sous la. Kidonk, travèse dlo an pa vle di bwè dlo. Yo senpman mande pou malfèktè sa yo mete kò yo sou kote. Seyans tenant pou ba yo pase. Dapre fèy papye listwa, sitwayenn ak sitwayen yo di. Se depi souflèt 1915 lan nou rekoumanse monte maswife nan lakou Gwo Babin paske depi lè sa dwa grandèt majè nou nan ipotèk fè maye la. ipotèk la, de mwatye men nan reyalite ki se di mwatye, renouvle chak fwa rekòlt ap fèt san papye tenbre. Yo tou pizin, fè n filalang, foure je yo. Byen fon nan koze chanm lakay nou. Sa k vin gen konsekans grav sou lavi n an jeneral, tankou enstabilite politik, bòl ble nou ki toujou vid, latè ki prèske pa bay anyen ankò, kilti, fòlklò ki kolta ak tradisyon n, valè n, Pa vo pip tabak. Nou voye jete tout mak fabrik nou kòm Ayisyen natif natal. Men, gras a Dye, nan mitan soupi, nou rale yon ti souf lè n tande ak wè videyo, temwanyaj, emisyon nan radyo ak televizyon sou sa Ayiti te ye. Jan ayisyen te ye. Nou swete dantan nou linyon fè lafòs. Tounen kout kòn lanbi pou souke konsyans sa k ap kabicha yo. Nan rdmp, nou panse ke li enposib pou n rive repare afwon. Anprè Jan Jak Desalin te sibi a. Toutotan yon seri moun kwè se yo menm sèl ki soti nan ren l ak ki eritye l. Nou pa p pale sèlman de sasinay la ki grav, men tou chire yo te chire konstitisyon 1805 la. Yon lanne apre peyi a derape, kote rèv li ki te dikte plan pou bati sosyete a te konsiye, ki te montre tou libète pa vle di mwen granmoun, mwen gen dwa fè sa m vle non. Li gen limit li. Sa mande anpil disiplin, kondisyon, egzijans pou règ jwèt la respekte. Yon mannyè pou asire dwa grandèt majè ak endepandans peyi Dayiti. Latriye pwopozisyon dènye tan yo montre tou li difisil pou kèk moun mete dlo nan diven yo pou n rive jwenn, menm jan ak nan lane 1791, yon akò pou listwa. Menm zwit! Pou n retire peyi a anba grif atoufè, malfini, gang ame, satan jerenòs, bandi legal federe sa yo, ki reskonsab kriz dyak sou dyak pi wo degre peyi a ap travèse nan listwa l. Se yon rèv ki trè difisil. Toutotan yon seri moun kwè Anperè Desalin te pase kouwòn ni anba yo, yo gen pouvwa. Konsa, se yo sèl ki kab enpoze yon fòmil tranzisyon tèt anba ki pa kanpe sou anyen dòt ke kenbe pèp la nan malsite, fè l tout kalte enjistis depi dikdantan. Konsève privilèj yon sèten klas moun, rete sou pouvwa manatchonn, osnon pou pi rèd, dappiyank pouvwa a pou lè syèk e dè syèk pou regle zafè pòch yo. An mezi prens tenèb, konplotè pòlka nasyonal sa yo ap fè mayi lò ak trayi pèp la, timoun yo pa ko ka rantre lekòl. Konsa, yo pral gwosi bann san kilti, san istwa, san nasyonalite, san idantite, san patri yo. Yo pral fè ti pil gwo pil ak nouvo esklav yo, moun ki pral travay. Pou yon aleken, o pwofi konplotè polka etranje, grenadye, gèrye de limyè, majistrati moral yo, lè gwo pouch yo lache, yo pral gonfle ren moun ki blije egzile tèt yo. Yo pral tounen Esklav a talan, pwofesyonèl yo pa rekonèt diplòm, ki pral aksepte fè nenpòt ki dyòb pou yo pa mouri grangou, pou fredi, pa kokobe yo. Ofinal, se pral bayè lib, tapi wouj, pou nouvo sovè pèsonèl latè yo, ki pral vin pwoklame rèy yo Epi, yo pa pral bezwen renouvle ipotèk la, fè may de mwatye, di mwatye a chak ane. Paske, yo pral siyen yon bay pou lè syèk e dè syèk. Amèn! Ou sou dwa gran dèt majè n. Oswa, yon papye tenbre, fwa sa a, ki ba yo dwa. Fè n tounen depatman depotwa yon lòt peyi, menm si yo panko di sa aklè. Men, se byen konte, mal kalkile. Hum! Y ap chèche pwa kongo e y ap pran nan pwa grate. Lasi yo soti nan je Anpil, anpil sitwayèn ak sitwayen, nou limen tou wouj pou n defann demen miyò pou tout Ayisyen. Anpil moun kanpe dyanm pou di machòpwèl modèn sa yo, Diyite, lonè ak respè Nanchon an solid. Nou pap kite lakwa Dòmi lakay nou. Yo konprann mannèv, kaponnay, anbago kache, mizè fòse ap vegle je n, bouche lespri n pou n pa detekte ki sa k nan lide yo. Kòm nou sòt, dapre yo, nou pa konn sa k fè zizye yo bat la. Nou pa konn non plis tout kantite min tè natif natal la gen, ki valè richès yo vo, ki pou fè l tounen latè pwomiz, pou l rete lib, endepandan, ak dwa grandèt majè l pou benefis tout pitit, deyò kou anndan, san paspouki, san distenksyon. Se byen konte, mal kalkile. Sak te pase nan vèy la pap pase nan lantèman an. Ansanm! Ansanm! Ansanm! Jiska la viktwa final! Met men, pran desten nou an men! Nou sot koute editoryal RDNP Ti Kay la, Vèt e Blan ak Sekretè Jeneral li, Eric Jean Baptiste.